Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou swete ke tout moun anfòm, tout bagay anfòm pou sila yo ki a letranje, pou sila yo menm ki an Ayiti, bon kouraj, paske sa va trè trè mal pou lè jan ki sont an Ayiti. Ebyen gen yon bòn nouvèl, bòn nouvèl la li sòti e nan kan 400 mawozo, donk on vyen de libere a pèn lè 12 otre misyonè ameriken sekestre par le gang dè 400 mawozo. Hum! Ebyen yon bon nouvèl wi! Liberasyon 12 lòt misyonè ameriken ki sekestre nan gang 400 Mawozo. Pòt pawòl lapolis nasyonal la Garry Desrosiers konfime nouvèl sila a jedi jedi 16 desanm 2021 an, liberasyon 12 lòt resòtisan ameriken ki sekestre pa gang 400 Mawozo. Enspektè Garry Desrosiers konfime jounen jodi a la Douz lòt misyonè ameriken yo rejwenn liberasyon yo apre yo sekestre nan gang 400 Mawozo. Resòtisan yo jwenn libète yo apre yo pase plis pase 2 mwa nan men bandi 400 Mawozo yo. Pou Libération pase an, pòtpawòl Garry Desrosiers fè konnen ankenn enfòmasyon poko tonbe konsènan vèseman ranson ki egzije pa bò kote gwoup 400 Mawozo. Brèf, fò n di ke. Chapit sa a, li sanse refème. On a kidnape 17 misyonè etranje, anpil bouyi. Administrasyon amerikèn te fè anpil presyon, e menm sou otorite ayisyèn yo pou kapab negosye. Anpil vwa te leve nan sosyete a pou dire écoutez lanmò san jou, il faut faire quelque chose. Gen anpil vwa tou ki leve pou di écoutez lanmò san jou, tèt rèd. Men moun sa yo ki t ap di lanmò san jou tèt rèd, se nan pèspektiv pou te kapab gen yon bagay ki rive e ke pou otorite amerikèn yo ta kapab debake. Genyen elikoptè ki te an misyon nan Pòtoriko, yo fè eskal an Repiblik Dominikèn. Tout moun panse se operasyon ki pral fèt nan baz 400 Mawozo. Anyen! Anpil moun di sèt fwa si se fini pou les hommes de 400 mawozo paske mewins yo pral mete pye yo atè anyen toujou yon premye liberasyon fèt yon peti gwoup yon dezyèm liberasyon se te 2 nan premye kategori moun ki te jwenn liberasyon yo a. Apre sa vin gen 3. E ke jounen jodi a la a, la bòn nouvèl li menm li tonbe. Donk, tout moun ki te gen espwa ke Mewinn's ta pral vini nan peyi a la a pou kapab fè yon operasyon pou manyen manm nèg 400 mawozo yo, sorry pou vou. Donk, mwen toujou di nou ke. Lèzetazini, li toujou la se pou defann enterè l. Konbyen sòlda ki mouri an Afganistan? Anpil sòlda. Men ekoute, sitiyasyon an toujou rete jan l ye a. Afganistan nan lòbèy. Jounen jodi a la a, sou chak 2 afgan genyen youn ki ap plonje nan mizè, k ap mouri grangou. Lè afgan yo wè yon etranje yo kouri pote boure sou li. Dènyèman m ap tande yon repòtaj ki di ke. Ebyen genyen Yon fi ki gen 3 pitit li di li prè poul vann youn poul ka okipe 2 lòt yo men elas pa gen moun ki pou achte se poum di nou ke lèzetazini yo toujou defann enterè yo pa enterè ankenn lòt peyi zanmi sof ke lè grand pwisans lè pwisans ke yo pakab pyetine yo oblije antre nan lojik negosyasyon avèk yo. On pran le ka de la Chin. On pran le ka de la Rousi. Men, afè bagay ti peyi an pa konprann ke ou pral byen pase pandan ke Lèzetazini li menm li ap manevre. Donk se pou nou dir ke kesyon Ayiti an, pwoblèm ki gen la nan peyi Dayiti a, kriz sekirite, kriz politik, m pa kwè Y ap pote yon apui pou nou pou kapab ede nou. Antouka, anpil moun bat bravo pou jès sa nèg 400 mawozo yo fè an. Men ekoute, Ou è larjan? Konbyen lajan ki bay? Nou poko konnen. Men de tout manyè, liberasyon! 17 misyonè sa yo, m pa kwè y ap fèt pou anyen. Donk sa vle di on donne de l'argent, apparemment, et puis baz 400 mawozo libere moun yo. Ebyen petèt un peu plus tard nou kapab vini avèk plis detay si genyen lòt enfòmasyon ki tonbe pa rapò ak liberasyon misyonè sa yo. Bon! Nou prale nan Site Solèy. Écoutez, le lendemain, qui est donc le 15 décembre 2021, yo prezante li bay laprès au niveau de la Direction Centrale de la Police Judiciaire ki se dcpj. Yon jou aprè, m pa menm di yon jou aprè prezantasyon an paske nou poko rive nan yon jou, li poko 24 è, nou kapab di moun yo mete tèt yo deyò, popilasyon an mete tèt yo deyò o nivo de komin Site Solèy lan, patikilyèman moun nan zòn Tè Nwa yo, ebyen pou kapab mande liberasyon Jones. Qu'est-ce qu'on a dit? Jones n'est pas un kidnappeur. Jones n'est pas un voleur. Li menm avèk Angelo, yo pa genyen m ta kapab di kalifikatif yo vle kole sou do yo a. Sa ki parèt enpe paradoksal, sè le fèt ke nan kad manifestasyon sila a, Genyen elèv ki ap mande liberasyon Jones. An nou swiv epi n ap vini avèk yon ti kòmantè tou piti. E yo kap te kouri dè ti vòlè menn. Yeah. Yo pran nèg yo kòm ti vòlè, kòm si yo yon moun ki pa gen fanmi. Eh menn, tankou moun ki pa gen fanmi menn. Eh. Mesye eskize m zanmi m, banm di nou yon bagay klè. Nap di depite le mè pou nou. Kou an pap pase. Pase la plèn, spesyalman tè nwa, la rousse, blancha, bagyè fè di rivyè. Pa gen vòlè, pa gen kidnapin, pa gen detounman kamyon. Di l konsa, di Gabriel konsa, si yo bezwen fè bagay yo fè yon lòt fason. N ap konprann jounen jodi a ke Si la polis ap batay avèk bandi ame, la polis pral batay ak 2 moun. Jounen jodi a la a, si w ap atake Barbecue, w ap atake anpil moun Lasalin. W ap atake anpil moun anba Dèlma. Si w ap atake Iska nan Site Solèy, w ap atake moun Belekou. Si w ap atake Chen an nan Kwadèmisyon, w ap atake moun nan zòn nan. Nou wè sa k te fèt deja. e popilasyon ki tou pre yo a, genyen sa n ta kapab rele, sa m toujou di, yon veritab lyen de fizyonnman, kounye a la a, youn pa ka separe ak lòt. Ban m di nou, anpil moun ap kritike Lanmò 100 jou kòm kèlken ki è mechan, en kriminèl notwa. Men, èske w konnen, nan zòn Lanmò 100 jou ye a, si w al arete Lanmò 100 jou, ap gen moun k ap leve kanpe kanmenm? Men se reyèl. Donk lafot, se pa a moun sa yo. Se a leta. Paske leta gentan kite sitiyasyon an dejenere nan men l. Men ekoute, m gen yon ti mesaj pou nèg ki pase nan prezidans peyi a, nèg ki chèf nan peyi a. Ou vini, ou jwenn de twa bandi ap feraye. Olye pou chache rezoud pwoblèm nan, ou kreye lòt gwoupiskil de gang. Epi kounye a la a, chak nèg ki vini, li gen yon gwoup de gang pa l. Epi sa w tande a la a, Peyi a gate ak kesyon gang. Sa vle di, la fot se a leta. La fot se a prezidan ki pase yo. Comment faire pour rezoudre ce problème a nou menm leta ki konnen. Men kòm leta toujou bezwen gen bandi pa l, yon seri de nèg ki nan administrasyon piblik la, ki nan politik la bezwen gen bandi pa yo, ebyen se sa k fè w wè peyi a dejenere konsa.